Bonjou bonswa tout moun ou menm ki euh, fèk bwenche RSF nap djou ke euh, nou retoune anko nan nivou Delma 48 talè a lè nou te rive la se on depo Laboratwa 4 se ki tap pran dife depi nan mitan jounen an, se depi zòn 3 zè, men se ponpye te vini yon premye fwa, yo pat rive etèn dife a, ebyen jis kounya, jis kounya nan dezyèm tan nou te tounen la, kamyon an pat ko boule, men pou kounya batiman an kontinye ap boule, dife a kontinye ap pwopaje, e finalman, finalman nan moman ke nap pale la, ponpye ki rive nan zòn nan, ou kapab wè ke ponpye. ki resi rive nan zòn nan zòn kote nou ye la nan depo sa ke laboratwa 4C genyen ki an fas premye lokal ke yo genyen nan Delma 48 men jan ke n di lan se yon pòtoprens bon ke tout moun tout moun ki konnen se yon pòtoprens ki fè nwa e pandan yon bon pati nan jounen an nou pa t vreman tande nou pa konnen kisa genyen e Men se yon Pòtoprens ki fè nwa, toujou avèk de barikad, pa vrèman gen sikilasyon, sikilasyon an toujou rete menm, se kounye a sapè ponpye yo rive pou gade kòman yo kapab etèn dife sa a, men jan m di nou an, se yon dife ki kòmanse depi depi zòn, depi zòn 3 zè, e nan yon premye tan nou te an dirèk pou n te moutre w antrepo sa a k ap boule, e la se laboratwa 4 esi, sidalè a nou te la, dife a ponpye rive kounye a. E eske yo pral rive metrize dife a? Men lè n te rive a, dife a, kamyon an pa t ko boule, batiman pa t ko boule, pa t ko boule nan nivo sa a. Men pou kounye a, se dife a ki ap pwopaje, e nou pa konnen ki sa k ap boule. Men ponpye te gen pou talè yon ti pwoblèm dlo. Men pou kounye a, eske y ap finalman rive? Men fò n di w ke tou pre a, e menm si nou wè l yon ti jan vrèman fè nwa, li vrèman fè nwa, men gen de barikad ki pa twò lwen, e anbasad Kanada. Nou vle pèmèt ou wè e pou nou pèmèt ou viv kòman sa ye egzateman nan nivo Dèlma 48 kote ke batiman sa a ki toujou kontinye ap pase pa dife. Men, youn nan bagay m vle soulinye se ke moun yo e nan moun ki pandan. Tout batiman ap boule a. Moun yo ki fè konprann ke batiman sa ta boule paske batiman sa ta apateni avèk Akra, fanmi Akra. Fanmi Akra, men gen yon pèsonaj ki te pale avèk nou talè a ki te fè nou konprann ke batiman direktè laboratwa ka trese a, m ap repete pawòl pèsonaj la ki nan espas sa, li di ke pèsonaj la ale ansanm avèk kle, l ale ansanm avèk kle a. Pou kounya ponpye sou plas eske ponpye pral rive metrize dife a nou pa konnen nou pa konnen eske ponpye pral rive men fòm di nou ke nou pral pase eseye pase pa dèyè poun kap mèt pu byen se yon dife ki ap pwopaje se yon dife ki vreman ap pwopaje gen yon lòt batiman ki sou kote a li ale sou nan batiman ki sou kote pou kounya sapè ponpye yo ap gade sa ke yo kapab fè men se yon dife ki jis ap. pwopaje nan nivo Dèlma 48 e finalman gen finalman gen ponpye meri Dèlma ki rive men eske dlo a poko ka soti bon finalman finalman dlo a soti e nap konprann nap konprann e se youn nan rare komin nan rejyon metwopolitèn nan ki gon sèvis sapè ponpye konsa men la e La nou gade ponpye yo kap eseye gade dilijans yo kapab fè pou ke yo kapab etèn. E la nap gade, nap gade dife a ki ap pran. Men janm di w lan ou menm ki fèk branche se yon dife ki pran nan yon depo, nan youn nan depo laboratwa Kat Wese genyen ki anfas batiman ke batiman prensipal la kap boule depi plizyè èr de tan. Men, malerezman, ponpye pa t ko ka rive pou etenn dife a, men pou kounya, e, sèvis sapè ponpye meri Dèlma ki rive, yo rive avèk yon kamyon pou kapab pèmèt dife a desann. Men, fò n di nou ke, kontrèman avèk lòt sware yo, pou kounya, pou kounya, pou kounya, e, e. Nou remake prezans lapolis ki ap fè patwouy, menm si barikad yo poko retire, gen de zòn ki toujou rete barikade, men ou remake prezans moun yo ki kanpe nan zòn nan, moun yo ki rete nan zòn nan, e la, se yon ti pwoblèm kòdinasyon ant 2 machin ponpye yo, se yon ti pwoblèm kòdinasyon ki gen ant 2 machin yo, paske kamyon ponpye ki vini an, li vini avèk yon kamyon dlo, e. Youn nan bagay map soulinye pou nou, pou moun kap mande kote dife sa pran, se egzakteman nan nivo Dèlma 48, nan yon depo laboratwa ka trese genyen. Dife sa pran depi pandan jounen an, depi pandan jounen an dife sa pran, men malerezman sapèponpye yo pat an mezi pou te etèn li nan yon premye tan, nan yon premye tan yo te rive, men malerezman yo pat an mezi pou etèn li. Men fòn di w ke ponpye te kòmanse voye yon ti dlo, men sanble Yo pa gen ase presyon. Yo pa gen ase presyon pou dlo a kontinye. Yo sanble pa gen ase presyon pou dlo a kontinye. E la, pou kounye a la pa gen dlo. Pou kounye a la pa gen dlo. E ponpye kap eseye. Ponpye kap eseye. Men fò m di ke ou menm ki fèk branche, ponpye te eseye. Yon premye fwa deja, yo te eseye yon premye fwa deja, yo pa t vrèman rive, yo pa t vrèman rive pou yo kapab fè sa, e la a son moto ki prale, moto a bare barikad la, moto a ale nan fè nwa, e wi, hi, fò n di nou ke se, menm si nou kapab di bagay la avèk yon ton, e men se paske se bagay la jis komik hein, li jis komik, li jis komik, e la a se yon moto, moto a pa gen limyè, l ap antre, li epi l al vare sou barikad la, la a n kapab wè moto a, son moto ki pa gen limyè, epi l al vare sou barikad la. Li pat vrèman an mezi. E la se kamyon ponpye yo. Eske yo ap an mezi? Men se 2 pwofesyonèl. Se 2 pwofesyonèl. Yo konn sa y ap fè a. Pou moun k ap mande, laboratwa Katwese se yon laboratwa ki ke yo fè de medikaman. Ke yo fè de medikaman. Men, jan ke m t ap di l talè a, orijin dife a, plizyè moun nou te pale sou plas. Yo pa t vrèman ka ba nou twòp detay sou orijin dife a, dife sa a ki eklate nan Dèlma, nan Dèlma 48. E ou menm ki ap swiv RSF, se mwen menm Marcel Christopher ki la pou kapab enfòme ou. E dlo a ki gen lè sanble ap ba yon ti pwoblèm presyon. Dlo a ki sanble ap ba yon ti pwoblèm. Ki lè dlo a ki ap bay yon ti pwoblèm. E fò n di nou ke se yon machin ponpye plis yon kamyon dlo. Se yon machin ponpye plis yon kamyon dlo, men se vreman, vreman yon gwo dife ki pran, e se vreman yon gwo, gwo, gwo dife ki pran nan nivo Dèlma 48, e malgre ponpye kòmanse nan yon kwen, men tout batiman toujou ap pran dife rive jis dèyè, nou pral pèmèt ou viv, men fò n di ke devan kote ponpye yo, sapè ponpye yo ap fè sa, gen yon kamyon, gen barikad, malerezman. Li fè nwa, jan nap gade la li vrèman fè nwa e gen yon bakòp ki polisye ki kanpe nan nivo dèlma 48, gen yon bakòp ki kanpe nan nivo dèlma 48 e e la e la eske sapè ponpye yo eske yon sèl ap sifi nou pa konnen eske yon sèl sa machin ki rive la men e sa ki si gen plizyè e sapè ponpye ki la eske lè dlo yo fini yap retounen al pran lòt dlo. Nou pa konnen, men ou menm ki fèk branche n ap di w ke batiman sa a l ap pran dife depi pandan jounen an nan nivo Dèlma 48. Se yon depo ki, daprè moun ki nan zòn nan, ki genyen napkin ansanm avèk katon laboratwa 4 se. Se youn nan plizyè depo laboratwa 4 se genyen nan zòn nan e biwo santral laboratwa 4 se tou pre a. Sapè ponpye oblije pase. Depi zòn 3 zè nan lapremidi, dife a kòmanse, men nan yon premye tan, ponpye Meri Dèlma te rive, men, men, e la bon, nou kapab tande yon sitwayen, yon sitwayen kap di ke anndan gen plizyè pwodui yo antrepoze, andedan laboratwa 4 se antrepoze, e gen plizyè. Ela nap tande se se se se de popo Ela nou kapab nou kapab konprann nou kapab konprann se yon sitwayen sitwayen yo ki tou gen de popo vreman ostil kont premye minis defakto a men jan ke map di lan Ou menm ki fèk branche RSF TSF nan lè sa a, nou twouve nou egzatteman nan Dèlma 48 pou nou mèt ou wè kòman kòman dife sa a ap pran nan yon depo laboratwa KPC e plizyè sitwayen nou sot pale la a, yo di ke batiman sa a se batiman fanmi ak se pou youn nan rezon ki ta eksplike ke yo ta. Mete dife nan batiman sa. Nou la nap pèmèt ou viv kòman sa ye, eske sapè ponpye sanble ponpye yo gon ti pwoblèm dlo a sanble pa vle al ak presyon paske a chak fwa yo ke yo kòmanse yo oblije fon ti kanpe a chak fwa ke a chak fwa ke a chak fwa ke yo kòmanse e la gon lòt ekip ki al anba gon lòt ekip ki al anba. E kon lòt ekip ki al anba. Kon lòt ekip ki al anba. Sa fè konbyen yo kap gade koman yo kapab fè sa. Yo komanse nan pwen. Men yo vò ka antre nan kè di fè a. Bon eske sa se kouran ki ta tou pre a. Men fòn di ke gen yon transfòmatè ki. Pandan jounen an te gen yon kamyon ki te nan lakou a. Li pa t ko boule, men pou kounye a kamyon an gentan fin boule. Kamyon an fin boule e dife a ki toujou la. Jan m di nou an, li uitè, li uitè pou kounye a e dife a ki kontinye ap pwopaje nan batiman sa a. E genyen de kay a pwoksimite. Jan ke n t ap suiv sa lè l te yon ti kras pi bonè, genyen de kay ki pa twò lwen. Pou moun ki fèk branche, nou twouve nou egzakteman nan Dèlma 48, nan yon batiman, nan yon depo ki pou laboratwa 4 Se. Laboratwa 4 Se, pou moun ki pa konnen, laboratwa 4 Se, bon la, ponp yo ki fè yon ti kanpe ak dlo a. Men fò n di ke, youn nan bagay pou n soulinye se ke, youn nan ra komin ki gen. Ki gen sèvis ponpye, a savwa meri Dèlma, yo pa genyen de lòt bagay pou etèn dife a, ke sèlman dlo. Yo gen sèl, yo pa tèlman gen lòt bagay ke sèlman dlo pou yo etèn dife a. E la, koute, e la li vrèman, li vrèman, li vrèman, li vrèman pa fasil. Sapè ponpye yo kap eseye gade. Batiman sa a kote dife a kapab pwopaje epi epi epi la a nou kapab wè popilasyon ki toujou rete men jan m di nou an machin machin sa yo ki rive la a li pa te li pa fin twò fasil pou yo li pa fin twò fasil pou yo paske gen divès zòn anndan gen divès zòn anndan komin Dèlma ki toujou ki toujou barikade. Katon avèk napkin anndan. Ehe ok ok. Vola. Ti fè ti trèk la. Wè. E la se yon sitwayen kap eseye pale avè nou, kap eseye ba nou kèk eleman enfòmasyon. Ou menm kap swiv RSF, TSF, nou prezan nan Dèlma 48 pou nou kapab pèmèt ou viv sitiyasyon sa. Men se se vrèman yon dife ki ap pran depi kèk tan. Se depi kèk tan dife a la. Gad dife sa la. Dife a la depi kèk tan. Sapè ponpye yo te vini nan yon premye tan. Non, sou kote la se yon biznis pwason. Ok. Ok? Men non, pa dèyè, pa dèyè biznis pwason, pa gen kay? Non, pa gen kay. Ok. Se yon lakou e a je kla menm. Men se pa dèyè l lan ki gen kay. Dèyè kot, dèyè biznis lan, dèyè e depo a menm, gen kay anba. Anba se yon ravin li ye. Men mwen menm kay pa m e dèyè a li ye. Majorite vit ou wè ki sot ladan l yo tonbe sou do kay la, vann kò l yo. Moun e jiska m anba yo ka antre anndan. Konprann? Pola son slang ki rete e a nan do. Batiman sa a. Men, ou menm ki fèk branche, n ap di ou twouve nou egzatteman nan nivo Dèlma 48. Nan nivo Dèlma 48, kote ke gen yon depo laboratwa 4C k ap pran dife pou kounya. E batiman sa a k ap pran dife depi yon bon bout tan. Te gen yon premye ekip sapèponpye ki te vini, men malerezman yo pa t rive etenn dife a.